Mwen menm, m mennen yon vi senp kou bonjou. M ap gade lè boujwa yo ap desann, yo pral nan biwo yo anba, yo met ponyèt yo deyò konsa sou machin nan. Gwo siga ladann y ap bay. Vit yo desann, nou pa fè yo anyen. Pa fè anyen non nou pè yo paske yo gen siga, yo santi bon, yo met gwo pafen, nou pa vle frote avè yo, epi nou yo bèl, yo gen bèl koulè. Epi yo gen gwo machin, nou pa janm kidnape yo. Ou pa janm tande yon elèv Union School kidnape, sa pa fèt. Ou pa janm tande yon kolèj kanapevè nan gwo kolèj yo, jamè. Men w ap toujou jwenn ti lekòl nasyonal la gen de twa grenn elèv ki ale. Poukisa? Paske se menm moun nan menm geto kote nap viv lan. Se menm yo menm kap lonje men pran youn. Ou panse si paran elèv sa yo te gen kòb, yo tap mete yo nan ti lekòl nasyonal? Yo tap pot ti inifòm a kawo sa yo? Non, paske paran yo pa gen kòb, yo pran ti pitit yo pa vle yo leve sòt pou vwazinaj imilye yo, mete yo nan ti lekòl. Ebyen ou menm ou pase pa anba ou pran l ou mande yon kòb pou li yo pa bay li ou tiye l. Ou pap janm tande yon elèv sot nan Union School pou yo kidnape l. Sa pap fèt. Paske papa yo peye, gran papa yo peye, manman yo peye pou sa pa fèt. Nou menm ki nan geto a, se menm nou menm ankò ki pran plezi kidnape pitit moun k ap soufri anndan geto a menm jan avè nou. Mesye! Li lè pou n chache kot konsyans nou ye, si l ap dòmi reveye l. Sispann desann ri Channmas al gouye chak premye dimanch pandan nou menm n ap benyen sou san. N ap tann 5 an an fini la a pou nou kouri pran ling ankò al vote. M konnen gen anpil ti jèn a a mil goud, m konn wè lè y ap fè l. Yo ba yo mil goud, yo fin vote yo kouri lakay yo pran sitwon yo pase nan dwèt yo, Epi yo kouri al revote ankò pou yo vote menm kalanbè yo, menm malpwòpte yo, menm kaka yo. Menm vòlè k ap kraze peyi a se menm yo menm nou pral vote ankò. Anpil atis se ti sousou yo ye, yo pè pale paske yo gen chèk k ap sot nan palè. Menm si m te gen chèk k ap sot nan palè m t ap toujou pale paske m se yon nèg ki real nan lavi m. M pap janm fake nan vi m. N ap fè sanblan nou pap viv nan kaka, n ap viv nan kaka. Nou sot pase yon desanm sou fatra. Nou sot pase yon desanm anba. Bal kote ke nou ret lakay nou pou n manje, pou n bwè ti kremas nou an kachèt pase si n pran lari n ap pran bal. Nou chaje kò polis. Nou gen bri. Nou gen dcpj. Nou gen BLTS. Nou plen tout kalite chèf. Si n vle met yon ka. Si n vle mete fen nan sa n ap mete l. Gade, lò y ap pase konsa yo fè l. Yo pa gen wout, pa gen anyen, y ap bay bri pou yo pase. Ou pa ouvè ba yo pase yo choute machin ou. Ou pa konn ki sa w fè pou w achte l. Malpwòpte sa w pa itil peyi anyen se peze bay gaz. Nou rive yon kote nou lèd nan figi lemond, pa sèlman Ayiti, nou lèd tout kote. Mwen menm m pap janm fè sanblan, m gen kòb m byen manje, jodi a m leve bous mwen pa gen anpil kòb, m lage m nan aleken. Pa janm fòse lavi a. Lè se jèn gason, jèn fouye ou leve. Ou jwenn ou gen 18 an, se met kò w deyò chache yon bagay ou fè. Si w gen yon monnen, envesti l nan yon biznis, l ap miltipliye. Se pa chita chanje grèf tout jounen, mete les, chanje zong nou tout jounen. Pandansetan, anba bwa nou santi kaka. Fò n rele sou kò nou jenès la. Fò n leve kanpe pou n di non. Elèv pa ka ap kinnape pandan yo pral lekòl tou grangou. Lè paran yo pa jwenn 50 mil dola pou bay, nou tiye l. Sa pa fèt mesye nou vin pa will. Will gangster se nèg k aji ak tanperaman will la. Nou pa ka pran le swen pou nap kinnape pitit moun tiye pitit moun pou jwèt. Pandan tout rapè tout atis konpa tout nèg kanpe la yap gade. Pase pi fò gen chèk kap sot lòt kote. Pi fò nan kòb kinnaping sa yo jwenn ladann. Gyèt manman nou bann masisi bann madivin. Leve kanpe. Di nou pa kapab ankò. Vin dòmi. Pa fòse lavi a. Viv a sa w genyen zanmi m. Ou di w se nèg geto, sispann kidnape pitit moun, tiye l lage sou fatra. Ou di w renmen peyi w, sispann fout moun bal pandan yo pa al travay. Paske nou fè tout tan nou ap fè kaka pandan boujwazi a ap byen sikile. Pa vre? Boujwazi ap byen sikile. Tout siryen yo k plen makèt ki plen gwo bagay nèg yo pa janm kidnape yo. Nou pa janm nou pa janm leve tèt gade yo. Men nou pran le swen pou nal pran pitit moun devan lekòl ki pa menm ka manje kal lekòl tou grangou kal lekòl san bwat. M live men m live m live. Nou pa ri men nou menm. A jis kote m chita lari a wè m. Konsta entènasyonal men kisa map manje aleken 15 dola kèt manman ayiti peyi n gen la babay m pa vle wè nou fann langèt nou